Mèdam mesye bonjou bonswa kòman nou ye inyon 109 TV antre lakay ou se aktyalite nou pote pou ou entènasyonal nap fè tour du mond an aktyalite nou pral di w kisa kap pase nan mond lan e kòman bagay yo ye nou menm nou konnen inyon 109 TV se konsa l ye nou genyen pou ou e premye nouvèl nou genyen pote pou ou se larisi ki entansifye atak Nan peyi likrèn nan e kote ke ki te deja gen yon kriz imanitè nan peyi sa a mezanmi prezidan ris la li menm li vin mete apse sou klou kote ke te gonn gen yon pil manifestasyon nan peyi likrèn nan kont prezidan zelensky kounya popilasyon an oblije fè fon komen pou yo defann tèt yo fas a peyi larisi ki anvayi peyi sa a. Mezanmi se tèt chaje la Russie ki deklare pèmanans gè avèk peyi Ikrèn nan. Lòt pwen nou pote pou n aktyalite a nou gen Washington, Bèlen, Pari e Lond mezanmi moun sa yo ki te chita pou yo pale pou yo diskite pou yo wè kòman yo te kapab prive la Russie de lajan gaz sa a lap vann nan men yo ezite yo di yo poko kapab fè bagay la konsa Paske si yo vreman al koupe sa kounya se pou yo lap pi mal se yo bouda yo kap deyo lè paske l fè fredi kounya la e yo kap domi deyo yo ap etidye posiblite pou wè si yo ta koupe afè gaz ke la risi ap vann nan peyi lewop se konsa e yo te reyini yo men yo ezite yo poko ka pran yon desizyon final nou menm nou la nap swiv koman sa apral fini nan afè sanksyon sa yo yap mete sou peyi Larisi. Lòt nouvèl, gen Larisi li menm ki anonse ke yon seselfe, yo pral sispann bonbademan yo, se sa yo fè konnen pou kapab fè yon koulwa imanitè pou moun kapab pase ale kote ki pa gen e bonbademan mezanmi kote moun yo ka rete anpè trankil. Nap swiv kòman sa prale, nou pa konnen kote sa prale men yo anonse ke gen yon koulwa imanitè ke yo ouvri. Pou moun yo kapab pase mezanmi manman pitit mare vant moun ap tonbe pasi pala bonm ap gaspiye moun nap gade bagay sa son katastwòf li ye nan peyi likrèn nan lòt nouvèl nou genyen inyon eropeyèn ki prezante yon mezi pou yo ogmante stokaj gaz yo e pou yo kapab detounen gaz de la risi pou yo ka detounen endepandans ke yo genyen de gaz ris la Paske yo di gaz sa a, se yon gaz ki genlè ka toufe yo, ki ka pete fyèl yo. Pale lè, si la Russie ta, mesye Poutine ta fache la, li di a nou met twòp bagay sou do m, li fon ti kanpe sou sa, mezanmi moun sa yo ap gen gwo pwoblèm, se sa yo fè konnen, yo poutèt sa yo menm y ap chèche wè kòman yo te ka detounen Kòman yo ta ka detounen kòman pou yo jwenn yon lòt kote pou yo jwenn gaz pou yo pa ta achte gaz nan peyi Larisi. Mezanmi nou konnen se pa yon bagay ki fasil, prè de 40 pousan gaz Inyon Ewopeyèn itilize li soti nan peyi Larisi. Se yon bon kòb li ye, prèske 700 milyon dola chak jou. Depi bay yo kòmanse ap monte la depi gè a yo lonje bay la Russie chak jou se yon bagay vrèman se kòmsi se yo menm ankò kap finanse gè a san yo pa konnen lòt pwen nou genyen la Russie li menm li frape pyel atè tou li di ke se li kapab koupe livrezon gaz ki ap fèt via Nord Stream 1 an Nord Stream 1 an mezanmi se yon manman tiyo ki soti depi la Russie pase nan peyi likrèn rive nan peyi ewopeyen yo k ap simaye gaz sou yo, se la gaz la pase pou y ale nan peyi ewopeyen yo. Se sa Larisi li menm li fè konnen li menm li ka fon kanpe sou sa, li pa pase gaz la la ankò si yo pa vle ouvri lòt lòt bagay ki rele Nord Stream 2 a. Lòt manman tiyo a se kote gaz pase yo fèk e konstwi bagay sa men nou konnen a koz de sanksyon yap mete sou peyi larisi yo ant yo te yon ti jan bloke bagay sa pou gaz pat pase ladann men larisi li menm li vle pou yo ouvri bagay sa li di si nou pa degaje n ouvri l menm no stream 1 an mwen menm mwen ka bloke sa tou si nou ap fè twòp frekan mezanmi se konsa larisi kanpe an dan bang Li vrèman e kanpe sou brinzeng li, li pap fon pa kita yon pa nago menm si yap mete anpil sanksyon sou li mezanmi nou menm nou ta renmen pou bagay sa sispann nap swiv pou n wè kote sa prale lòt nouvèl nou pote pou ou nou gen chèf delegasyon iranyen an e ki nan ki pral kontwole afè nikleyè Nou konnen peyi Liran te siyen yon akò kote Mesye Donald Trump lè l te monte sou pouvwa a, li rale sa l voye jete nan poubèl byen lwen e li rale yon lo sanksyon li lage nan mouda Iran. Depi lè sa a, peyi sa a nan tèt chaje men y ap negosye pou yo wè si Washington ta retounen nan akò a ankò. Se sa y ap eseye fè la e se chèf ki kontwole afè nikleyè nan mond lan, se li menm ki te al fè yon kout je pou l gade kisa peyi Iran ap fè selon Reuters mezanmi ki ap enfòme nou pou yo wè kòman Iran li menm ap avanse nan afè nikleyè sa a, eske li respekte nòm yo, eske li respekte regleman yo vre. Si yo te ka retounen Washington nan akò la. Lòt nouvèl nou genyen Nou genyen selon AFP gen plis pase yon milyon 700 700 mil moun ki deja refije de likrèn mezanmi ki deja kite peyi likrèn nan afè lagè sa a ki genyen an ak ant peyi larisi avèk peyi likrèn nan se yon bagay tèt chaje. Se yon bagay tèt, vrèman yon bagay tèt chaje, 1 milyon 700 mil moun deja kite peyi Likrèn pou yo jwenn refij nan peyi Ewopeyen yo. E se sa e nou t ap swiv ankò, nou konnen chèf Inyon Ewopeyen an li menm ki se mesye Borrell, li fè konnen kapab genyen prèske 5 a 6 milyon moun ki pran egzil sou afè gè sa a. Se yon bagay ki vin mete yon apse sou klou nan peyi Lewop, kote chak moun ap bat pou yo pran yon kantite refije. Mesye Borrell fè konnen kapab genyen preske 5 milyon moun ki pran ekzil, kite peyi Likrèn, chape poul yo anba bonm, anba katouch mawon, mezanmi, pou yo ka jwenn lavi. Se sa li di pou chak peyi yo ouvri zèl yo, ouvri kè yo, pou yo te ka pran yon kantite, selon AFP, Mesye Borrell ki t ap pale. Mezanmi se konsa bagay la ye gen peyi lachin lòt nouvèl ki genyen peyi lachin li menm ki fè konnen li pral voye yon kokennchenn èd imanitè yon kokennchenn don bay peyi likrèn selon lakwa wouj chinwa a men yo tou fè konnen yo menm avèk larisi se kòkòt ak figawo yo gen yon zanmitay ki trè solid ki rèd kankou ke makak Ki di kou wòch, se sa, pa gen moun ki ka kraze solid e amitye sa a. Yo t ap eseye mande Lachin li menm pou l te ka mete kèk sanksyon tou sou Larisi. Misye e, chanselye chinwa a, li di pa gen bagay konsa, li menm se biznis l ap fè avèk Larisi. E kòb k ap fèt, nou menm mete sanksyon, li menm e biznis l ap fè, djòb pa nou, li pa nan afè sanksyon, ni vann, ni bay moun zam pou al nan lagè. Se konsa, chanselye chinwa a, ki tap pale lòt koze ankò nou gen nou konnen e kowonaviris la li toujou la li menm li pap chome kowonaviris la li menm li pap chome mezanmi selon laprès kanadyèn gen anviwon 6 milyon moun ki deja pèdi lavi yo ki ale nan peyi san chapo. E nan afè coronavirus la nan le mond antye, se pa yon gè li ye, sa se yon lòt fòm de gè, yon gè maladi mezanmi. 6 milyon moun depi 2019 la ki deja fè vwèl pou peyi san chapo nan afè coronavirus la. Se pa yon jwèt, corona sa a li touye anpil moun, se nou menm ki pran. Pou nou pran prekosyon mezanmi, mete kò nou alabri pou nou pa trape kowona a, menm si nou wè kounya y ap eseye retire kèk restriksyon, men nou ta byen renmen tout moun viv an pè, men fè atansyon se pou nou, pou se pa nou ki fè vrèl pou peyi san chapo. Non pa m se Rassy, mwen kite nou nan de pla men papa Bondye, se tout nouvèl sa yo mwen te pote pou nou, n ap kwaze yon lòt fwa ankò pou nouvèl lemond.